Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le dimanch 16 avril 2023 nou kontan avèk ou e nap salye tout moun ki yo menm toujou ap gade emisyon nou sila yo ki fè de kòmantè sou chanèl la tou mèsi bokou e trè bon dimanch nap kòmanse emisyon avèk yon ti voice not yon voice not ki viral depi yè. E premye kote mwen tande voice note sa se sou chanèl konfrè mwen Jonas Gustave. E mwen deside pataje voice note sa ansanm avèk nou. Sa se yon voice note H-Taliban te voye bay yon zanmi. Mesye yo la wi ma komè mesye yo la wi granma kap mete yo konnen yo la manman yo tout moun ok men mwen menm kap fon jan la a gon ba anraje kap regle anba a la bagay dwòl nèt nèg yo nèg yo ap fon konplo konplo raz la depi nèg ki konn a jwe pou nan geto a jwe pou danje. Mwen nan refize yo la. Men anpil nèg gentan mete m sou m menm lòt moun rele m. Men nan yo pa konnen si m konnen non. Yo la y ap fon ti vire. Depi yo wè m ak Gina sa w poze la koze yèyè. M ba l jwenn tou. Men nan yo gentan gen yon konplo rèd la ap monte la ak nèg yo. Ou antre kay nèg pran yon fizo. Ala pou fizo pou ba pou nan kay w pa wè w. Mwen m gentan sou menm la m poze m. Se sa m ap regle a m wè kòman m te ka gentan monte Sendomeng la. Deba a tou lanse la, kote ke Achtaliban te kòmanse sispèk. Se kòm si l konprann ke, ebyen, li pral pèdi lavi l. Dosye sa yo, se de dosye ki trè trè trè konplèks nan jou sa yo la. Konprann byen wi, trè konplèks. Si ou pran san w pou tande voice sa ki pa menm dire yon minit, premye bagay ki kapab vin nan tèt ou, wap poze tèt ou kesyon pou di eske H-Taliban pat bandi? Dezyèm bagay wap di, poukisa jounen jodi a la a, yon nèg ki atis, Li oblije tanzantan al nan vilaj de Dye. Paske gon grenn bagay. On ne peut pas jouer la neutralité à tout moment. Lè w pran egzanp on nèg tankou Ed Lazar, il s'affiche. Lè w pran sitwayen sa ki rele Sexy, jiska prezan gen gwo entèwogasyon pou di eske misye te bandi, eske misye pa bandi. Lè nou pran Fantom ki li menm tou konn ale lakay Izo, si w fon emisyon pou ta di Fantom se bandi, w ap jwenn anpil moun k ap kouri abò w. Ou pa vle wè atis la, se yon vagabon e, se yon moun sal ou ye, ou pa vle wè Fantom. Men, menm moun sa yo ki gen dwa ap mache dèyè Fantom pou di Fantom se yon bon moun, Fantom pa bandi, se menm moun sa yo ki ka ap kritike. Lot moun pou di lot moun se gang lot moun ap promot izo vilaj de Dye. Peyi sa son peyi komsi le w ladann fo w pran san w pou w kapab viv. Mwen vle mete tout bagay yo nan konteks pa yo. E m vle rekadre chak grenn moun ki gen entansyon pou mete de kalifikatif sou do RL prod. Mwen pa responsab sa kap pase la jounen jodi a. Men pou nou rete nan dosye Koman il sapèl H-Taliban an. Si H-Taliban ta yon nèg ki nan gang. Ekskize m wi sa m pral di a konnen misye salòp. Paske si yon nèg ou ta nan gang. Pou se nan modèl kay sa. Fanmi w ap viv. Kay yo lwe. Ou pa kanpe sou anyen. Ou son mouda chire. Syèl pa bon. Kounya la gon grenn bagay pou chak nèg ki pral nan vilaj la konprann. Imedyatman ou afiche w ansanm avèk Izo Vilaj de Dye. Ranmwa fou ou saj. Menm lè w pa t nan afè moun menm, tout moun pral di ou se bandi. Pwen bar. Tout moun ap di ou se bandi. Tony mix al jwe pou izo vilaj de dye m pa konnen si yo dil se bandi men depi w antre soti nan vilaj de dye ou al fè fit ansanm avèk izo ou se bandi kounya la banm fon ti reponn on seri de moun m gon bon zanmi m konn ap pale avèk li souvan. Li konn nan live mete plezi nan live paske depi yon moun mal kòmante lè w gade wè gafre zanmi m vini l ap malmennen moun nan. M sezi pou mwen se menm gafre sa yè nan yon kòmantè ki di ke RL prod son gang sal l ap pwomot izo Epi m tou reponn nan kòmantè a m di, oh Gafre tann dat m ap chache w brother m pa janm tande pou w kòman w ye? Eske tout bagay anfòm? Men kite m di nou, ou wè pèp ayisyen, enkli mwen menm, nou pa konprann anyen ditou ditou ditou. Lòt nasyon yo ap toujou avanse nou menm n ap dèyè, n ap make pa sou plas, nou p ap janm avanse paske nou ap travay pou detwi pwòp tèt pa nou. Gen menm nèg ki di ke an nou fon asosyasyon non pou n ripòt chanèl RL lan. Pou nou desann li menm jan nou fè pou Izo Vilaj de Dye. Mwen m sa m vle di pa la. Sa pa fè m ni cho ni frèt lè yon nèg trete m de gang. Paske wè si pou m ta fè gang. M tap gang jodi m tap mouri demen paske jan nèg yo ap fèl la kidnape ti malere vòlè trelè anpeche moun viv mache kraze brize touye moun pa tap janm fèl konsa e lè sa yo tap anfas mwen yo tap manje m se sak fè m pa gang tande men si se pou gang m tap gang m retounen gang ankò e m tap gang m tap kanpe an kwa pou ke lavi reprann anba lavil. M t ap kanpe an kwa pou ke otorite yo vin fè travay yo nan Site Solèy. Mwen pa t ap janm mete dlo nan je ti malere. Lè yon lòt bandi kanpe ou vin mande m batay, m t ap mande w lapè, m t ap mande kowalisyon pou nou batay pou ti pèp la ki pi mal. Se sa m t ap fè. Paske mwen leve Site Solèy, mwen wè reyalite a. Mwen wè tout moun, mwen wè fason tout moun fonksyone. Mwen nan ki mizè yo ye. M wè nan ki peripesi tout moun ye nan peyi sa a. M pa t ap janm mete abse sou klou. M pa t ap janm al travay pou oksidanto yo. M pa t ap janm ap fè yon seri de ekzaksyon pou fè oksidanto yo plezi. Se sa m t ap fè tande si m te bandi. Men, kòm pifò bandi. nan peyi dayiti se nèg ki sèlman chita sou kriminalite fè moun ki nan menm klas avèk yo soufri ebyen m pap ka bandi paske si m ta bandi pou m ta wè se lan ling sa map antre pou m kidnape yon ti malere demen si Dye vle lè m gade m wè paran l moute nan radyo karayib al kriye pou di l pa gon pyas non m pa tap kapab fè sa nou tande e gon grenn bagay pa egzanp yè m wè Eee kòmantè, anviwon 300 kòmantè sou emisyon m te fè sou lanmò H-Taliban an. Anpil kòmantè. M wè anpil moun ap jwe, w ap fè pwomosyon pou Izo, ou se gang, ou son danje sosyal. Men m wè pami kòmantè yo gen youn k make m se, m kwè se Bourik Delatalay ki reponn, ki di bon sa nou bezwen. anba bagay nèg la. Si lap fè pwomosyon pou gang, ke nou pa vin gade afè nèg la. Eske nou konprann? E, antouka m kontan deba yo, sa fè m plezi. Men gon grenn bagay map di nou. Mwen di nou silvouplè mezanmi frè m ak sè m yo, moun sa yo kap fè jan de kòmantè sa yo, eske nou pa ta kapab al mennen. Yon ankèt! Chak jou m di nou sa! M pa kwè se dènye fwa non m ap di nou sa. M ap toujou di nou sa. Tanpri souple al mennen yon ankèt non! Tankou jan TT ap fè l, tankou jan Morvan ap fè l. Ban m di nou yon koze. Nou pa sonje Morvan te pibliye non m? Se ke li te sou emosyon. E li te di men kote m ye, men tèl moun m ye, men tèl moun m ye patati patata. Men ban m di nou, se menm nou menm sa jounen jodi a wi ki di ke nan kole dèyè a Morvan. Map swiv Morvan. Konprann byen wi. Banm di non, menm gang sa yo non di map sipòte a se menm yo menm ki te fon reyinyon aprè nèg yo te fin touye polisye a yo rache l n mwen di sa epi yo fon reyinyon pou yo pranm wi fè menm jan ak polisye a eske n konprann se menm nèg sa yo wi nan rejyon metwopolitèn nan lè w pran yon nèg tankou vitelòm pa le fèt ke gen yon ti gason ki gen nimewo èrèl sou telefòn li li prann li touye l li boule l. Poutèt kisa RL prod. Ayisyen banm di non bagay nap ensite on moun poul antre nan bandi pandan setan m konnen ke bandi an li pa bon sa nou vle fè m ta renmen poze nou kesyon sa poum di nou kisa nou vle fè m ta renmen nou dim sa wi paske mwen te gade kòmantè yo m te di ke maten an fòm te fè yon ti pale avèk nou mwen priye nou an gras tanpri souple frèm ak sèm yo. Al mennen ankèt. Nou konnen si m te nan yon bagay ki wong. Lè zanmi an te jwenn non m, li te pibliye l. Lè sa l di Arab yo anpil. Men podyab, m son nèg piblik. M nan radyo, m te nan radyo. Se paske lè bandi ap fè monte desann devan radyo a pou al chache konnen kiyès ki entèl la, m just bay vag. Konprann byen wi. E jounen jodi a la. pou map sipote bandi m gen horreur de bandi wi mwen gen horreur de bandi konprene byen donk jounen jodi a la se mwen kap sipote bandi se mwen kap fè promosyon pou bandi mwen wont pou nou e se sak fèm di nou ke nap oblije antre nan lojik chak moun ap jere tèt yo chak un pou swa paske ou wè moun sa yo Nan peyi dayiti sanble se 2 moun menm lè yo nan difikilte depi w pale pou yo se kòmsi w te pale kont yo banm di nou bagay nou pa fè anyen non pou Jimmy Danger rock star nou trete Jimmy Danger de rock star bon bagay cheri m renmen w men Jimmy Danger kanpe li di w ke wi li pase mizik Izo Izo peye l. Sa n fè pou sa? M pa wè nan pran kenn inisyativ. M pa wè nou di anyen. Se bat n ap bat bravo paske s on malelve l ye. Li ka fouye pye l byen fon. Mwen m di nou sa ankò, al mennen ankèt non silvouplè. Si nou jwenn, tankou jan nèg Bèlè yo konn di sa, m konn pran on goud nan men Babekyou. Si nou jwenn, Izo Vilaj de Dye konn menm voye on kat telefòn sou nimewo m. Si nou jwenn iska lòt lòt konn fè sa ebyen map tou retire kòm m pap janm pale sou moun paske m pa yon sanwont jete a santo domingo m poste yon ti video gen yon chèf de gang ki di ekoute RL ou wè m pa site nonl paske moun sa yo fè lapè li fon twit pou di wal boule kòb kidnaping nan kòb ti lapli kòb izo kòb ti gabriel lan nan santo domingo men jounen jodi a la se menm yo menm ki fè lapè. Eske n konprann? E se menm G9 sa a, jounen jodi a la gen gwoup de nèg ki di, lajan l nan men m. Donk, m konprann nou. Dèfwa nou ap bay sa k pay la baton. Nou pa janm tire yon kout baton sou cheval la. Degaje nou pèp ayisyen. Mwen menm, m a antre nan lojik pou m batay pou tèt mwen. Paske, moun k ap batay pou nou yo, se yo menm nou plis derespekte. E banm di nou, se tap yon wont, se tap yon wont a mon nivo pou m ta wè se yon zam ilegal ki ta nan men m ou byen pou m ta antre nan lojik pwomosyon pou gang. M fèmen parantèz la. Genyen direktè departemantal lapolis nan Sid, komisè divizyonè Daniel Compère, akonpanye ak chèf pakè jiridiksyon Okay la li pwosede samdi 15 avril la ak demantèlman yon geto ki nan zòn Kay Jano bandi ame toujou itilize pou kapab komèt ekzaksyon sou popilasyon an. Atak ame ame, vòlè telefòn, vòlè machin, se divès zak malonnèt viktim yo sibi moun k ap frekante zòn sila notamman. lè li fè nwit. Swit ak demantèlman geto sila par lapolis, anpil moun nan popilasyon an aplodi inisyativ sila ki vize kreye yon klima lapè kote yo kapab vake an tout kyetid ak okipasyon yo. Lapolis nan Sid peyi a di li detèmine yon lòt fwa pou kapab rapousib tout bandi k ap simen latwoublay nan zòn sila. Lapolis, bon travay. Antretan fòk mwen di nou ke Kòdinasyon pou Laprès ak Relasyon Piblik Lapolis Nasyonal Dayiti atravè Inite Pwodiksyon Odyovizyèl Alo Lapolis li prezante bay piblik la yon repòtaj ki reyalize sou divès mezi ki pran pa bò kote lapolis yon mannyè pou kapab garanti sekirite moun nan Onavil. On nou di ke sèt ofisyèl Johnson André alyas Izo Vilaj de Dye, Ou izo 5 segond, lapolis ap chache l. Nan yon avi ki pibliye samdi 15 avril la men ki date depi Out 2022, fòs lòd yo repwoche Gang Vilaj de Dye an de plizyè egzaksyon, notaman asasina, detournement kamyon de marchandiz. Men lè m gade m wè anpil jounal an liy pibliye foto sa. Men mezanmi Izo an 2020 pa Izo 2023. Izo 2018 pa Izo 2023. Konprann byen wi. Li fèk sòti video nou te kapab pran yon kapti dekran. Obyen m pa konnen men aparaman gen yon pakèt lòt foto. Sou rezo a pou ou izo vilaj de Dye. Antouka m pa fin kwè nan avi de rechèch sila. Epi gon bagay pou lapolis pa bezwen fè moun antre nan lojik sa. Se sak fè n ap toujou di ke m ap defann gang. Mezanmi lapolis pa bezwen lanse avi de rechèch dèyè mesye sa yo. Se mete grenn. Al fè operasyon. Osi senple ke sa. Lè map gade m wè lè w ouvè paj lapolis, gon grenn foto ki toujou rete la. Se kòm si son foto de mur. Avis de recherche, Dèyè Vitelòm. Nou konnen kote mesye yo ye. Lè w lanse yon avis de recherche dèyè yon moun, se lè moun nan son fijitif, li son Woben Dèbwa, Jodi a w tande l Kafou, demen si Dye ve w tande l Pòtay Leyogàn, aprè demen w tande l Site Solèy. Men Izo se nan Vilaj de Dye li ye. Nou mennen plizyè operasyon ki pa rive abouti. Gen de operasyon lapolis fè. Se paske gen yon mank de kowòdinasyon. E se paske Izo ta kapab gen yon antèn nan mitan yo. Men sa pou n konprann nan. Se paske bagay la mal pati. Men, jounen jodi a la mezanmi, ou wè lè nou lanse yon avi de rechèch konsa, se pè nou fè popilasyon an plis pè. Paske, l ap di tèt li ke, Mezanmi, men Izo la nan vilaj, yo lanse avi de rechèch dèyè l. Men Vitelòm la nan Tòsèl, yo konnen kote yo ye. Epi yo lanse avi de rechèch avan m ale. M gen de ti koze m ap di nou. Nou sonje Lèzetazini te lanse avi de rechèch kont Vitelòm, lanmò san jou e gaspiyay. Kote avi de rechèch sila? Ki sa k fèt kòm suivi? Ryen. Kiyès k ap kolabore avèk Izo? Chache konprann. Epi n a rann nou kont ke peyi sa a s on peyi ki p ap janm chanje. Vous traitez d'autres personnes de gang. Moun ki ap chache fè respè yo nan sosyete a, se yo menm ki gang. Men pourtant, Izo pa gang. Anpil nan nou k ap trete lòt moun de gang, k ap pale de Izo. Men lè nou al anba yon videyo Izo n ap fè de kòmantè pou n di. Respè atis la. Donk l'artiste li pa gang. Antouka m pran nòt e m espere tou anpil lòt moun va pran nòt. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.